N di nou ap ouvè kò agoch adwat, m pa gen pwoblèm m kontan pou ou. M kontan pou ou avè ou avè Blandine. Se pou Blandine te panse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounya yo, m gen dwa pa gen m pa t gen plis ke sa m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini, lè paspò w vini m te konn fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se se fanm ou li ye. Se nòmal lè m t avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. Lè m te avè w la, m te konn ap depanse pou ou tou. M konn rete grangou m ap voye lajan ba ou. Si w ap pran pòz kounye w an milyonè konsa lè w bòse avè èks ou tchiipe, di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Di Blandine kòm kounye an w avèk yon queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, w konn sa k pase, ekri yon chèk 20 mil dola bay Betty. Paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. M su e sèten m depanse plis ke 2 mil dola, plis ke 20 mil dola nan ou. Ou pral nan studio, Betty m pa kapab. Oh m pral fè photoshoot, Betty fò m achte rad, fò m achte n you mayo, fò m achte n you pantalon, n you tenis. Tout sa w m te konn la pou ou. M te konn la pou ou. So pa pale kaka de mwen, pa vin di oh lè w chanje ex ou ou tchipe. Kiyès nan ex ou yo, Betty? Di m si se Betty ki fè w tchipe. Di m. Paske cheri, pa fè m rale tout resi yo non. Pa fèm rale tout resi yo. Paske m chonje, m sonje w menm Jameson m gen adrès ou, m gen foto lisans ou, m gen tout bagay ou sou telefòn sa map fè live la la. Kounya m te dwe ap diw se ou lè w panse avè ex ou ou tchipe. Kiyès nan, mete presizyon sou ki ex. Paske m chonje, m sonje mwen k te konn ap tekè ni ou menm ni frè yo ni manman w ni sò tout fanmi w. M sonje sa. M sonje sa. On ti visye ou ye. M sonje sa. Si yon moun ka rekòde live la voye bay Jameson pou mwen. Voye l bay Jameson aka D-Perfect. Voye live sa ba li pou mwen. M tande l di konsa oh lè l ap panse avè ex li li tchiipe. Sa k fè w tchiipe? Pase kounya Blandine epav ap bwa manje lajan l. Pase m te epav tou. M te epav tou pase m te konn depanse nan moun dò. M te epav tou paske m te konn depanse nan moun d'or. Sa fè w pa chita la fè moun Facebook konnen bay tout resi yo. Ou remèt mwen 5000 dola m te prete w la. M te prete w 5000 dola. But ou pral remèt mwen tout lajan m te konn depanse nan moun d'or yo. Lè w ap di ex ou yo Jameson, D-Perfect whatever ou bay tèt ou non kounya. Ou tande? Lè w ap di ex ou yo met presizyon. Paske Betty sèvis, lè Betty te avè w, Betty te konn depanse nan moun d'or visye. Betty te konn depanse nan moun Dorcom kounya mwen ap pran pòz wa avè Blandine wa avè Queen siperyè a sak fè w pa fè Queen nan kou fè yon chèk 20 mil dola ban mwen paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou m kwè m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou ou ti visye kounya Blandine ap ba ou tchipe ex ou ou tchipe ex ou lè Blandine kite moun dò ou pral tchipe l tou wi pa gen pwoblèm M pa gen pwoblèm. Ou remèt mwen 100 mil dola mwen te prete w pou achte machin nan, bat ou poko remèt mwen kòb m te konn ap depanse pou Oh baby m pral nan studio, Oh baby m pa ka mache a pye non, pase se yon atis mwen ye si yo wè m ap mache a pye, sa se yon wont l ap ye. Pou lwe machin tout bagay ou pat konn fè yo? Oh kounye w kounye w wap di ex ou yo ou tchipe, lè w gade ex ou yo tchipe? Men ou engra anpil cheri. Men ou engra anpil. Men ou engra anpil. Menm si se pa, menm, ok, ex ou yo, met on non nan ex ou yo. E visye ou ye Jameson. E mwen menm Betty ki di ou sa Jameson e visye ou ye nèg la. E fanm latibonit mwen ye, e nèg Jeremi ou ye, e visye ou ye. E vis yo e! Kounya w avè Queen, pa vre? Tout bagay ou poste yo, ou wè m pa janm al nan afè w, m pa janm, lè m wè w ap fè grimas, w ap pwopoze, w ap fè tout kaka w ap fè yo, ou te konn fè plis pou mwen, pa vre? But pa m yo pa t konn sou ekran. Tout kaka sa w wè w ap fè pou Blandine nan, ou te konn fè yo pou mwen. Ou te konn fè yo pou mwen, but ou pa t konn fè yo o ekran. Lè w konn al pick up mwen nan èpòt, le otèl, tout bagay, nou te konn ansanm, ou pa t konn, m konn tout zanmi w yo. Ou m konn tout zanmi w yo, m pat janm tchuipe, ou pat janm konn tchuipe m mwen. Betty m paka al nan studio, m bezwen tèl lajan, tèl lajan. Betty pa janm grate tèt li, si w pat yon engra, ou tap di konsa, ou konn sak pase, menm si m tande moun ap pale de ex pa pale de Betty. Kounya lap di konsa, oh ou pa konn de kiyès lap pale, nou byen konnen se avè m lap pale. Nou byen konnen se ak Map res rive on ke eme cheri al anba Si w di sa ou met al anba Pa gen moun kap pale de views la M vin pale avè Jameson Kounya wap pran pòz kounya wap det on super star Jameson Jameson Fè kaka w lave tout lè w moun pa fè l avèm pase m konn tout anndan fyèl ou cheri M konn tout anndan fyèl ou Ou still ap panse avèm Ou still ap panse avèm Ou stil ap panse avèm paske ou panse de yon ex ou pou tchipe. Fè respè nou. Nou byen konnen anvan Jameson tal renmen avè Blandy nap pèdi tan Blandy non nou byen konnen se avèm li te ye. Nou menm bezwen ap vin ouvè kò nou fè kòmsi oh e pa avèm lap pale. Lè mwen menm avè lèm kite Jameson lè Betty kite Jameson. Lè Betty kite Jameson, mwen prete l on kòb pou l ta achte machin, mwen di w konn sa k pase? Tout lajan m te depanse sou ou yo, m pa gen pwoblèm, but sa m te prete w la m bezwen l. Ou tande sa m di w la, m di w sa m te prete w la m bezwen l which is se 5000 dola. Tout lajan m depanse sou ou, kòm kounye w ap date Queen Siperyè pa vre? Di Queen Siperyè la pou l koupe m on chèk 20000 dola. Di l sa non, di l Betty depanse plis ke 20000 dola sou ou. An kon vin tchoupe ex ou. An kon vin tchoupe ex ou. Di Blandine oh cheri ou milyonè koupe yon 20 mil dola bay ti dam sa mwen pase ti dam sa te konn touye vè nan vant mwen ni fanmim. Jenny pala a sitiyasyon map plen moun dò a kaka. E Jenny ki ta pou kotem ki ta pou dim pa pale konsa map plen moun dò ou. Oh kounya lè w gade ex ou ou tchipe? Etsy konn rete san manje poul voye lajan ba ou a lè w gadel ou tchipe aah gason nou visye m wè poukisa m pran fanm kounya m wè poukisa m pap tounen bak nan gason men nou visye kounya paske wap date Blandine Blandine gen lajan poutèt sa wap tchipe ex ou yo wap tchipem tou hehe wap tchipem. Di Queen Superior la fanm milyonè w la ki mete jip wingle anba moudon l pase mwen m son Toyota 2017 map kondi deyò a son Toyota 2017 map kondi deyò a m pap kondi m pap kondi jip wingle m pap kondi kòman rele Range Rover m pap kondi Mercedes pase mwen m son malere m ye son ti malere m ye but fò mete nan tèt ou fè tout moun konnen ti malere sa konn rete grangou Pou l make sure ou ka pran, ou ka pran, ou ka pran machin, ou ka pran moto, nenpòt sa ou te konn ap pran pou al nan studio. Ti malere sa te konn fè l pou ou. Oh, so kounye a lè w gade, lè w gade ex yo ou tchipe? Lè w gade ex yo ou tchipe? Aah, nou menm gason. Bwa Bondye tande m. Ke m pran yon lòt gason ankò epi Bondye tou touye m. Se pou Bondye pi, aah, so lè w gade ex yo ou tchipe baz. Kounya la menm nan m konn ede w. Olye w montre moun ke ex yo pa konn lage w, kounya w ap fè moun konnen ke oh lè w gade ex ou, ou tchipe? Oh lè w gade ex ou, ou tchipe epi tout pil lajan m depanse nan moun dò yo, men Queen ou an. Queen ou an son milyonè li ye. Queen ou an son milyonè li ye. Sa fè w pa di Queen nan koupe Betty yon chèk 20 mil dola? Bon, m monte twò wo menm. Koupe Betty yon chèk 10 mil dola? So lè w gade ex yo tchiipe. Ou salòp anpil Jameson. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil Jameson. An e konsa li ye. So just paske ou avè Blandine kounya Blandine gen lajan sou. M toujou gen lajan sou akant mwen menm. M viv selon de lajan m fè, m pa pral pran pòz m milyonè, but pa gen yon bagay m bezwen achte kounya la m pa achte l bay tèt mwen. So, m ap dòmi dòmi moun yo leve m nan dòmi pou yo fè m konnen ou di konsa ke ou di konsa e lè w gade ex ou wè ou tchipe. Enben ou si l ap panse avè m cheri. Mwen m pa ret sou ou. E fanm pran kounya. M pa nan konpetisyon ansanm avè w. Ou ka wè se fanm mwen pran. Se fanm mwen pran. M konn ret grangou. Nenpò moun ta Jameson oswa voye voye live sa ba li. M konn ret grangou lè w ap plenyen ban mwen. Cheri, cheri, cheri, m konn ret grangou pou m voye lajan ba ou. Map domi kounya moun ap leve map fem konnen wap di konsa lè w gade ex ou yo tchipe. Nan kisa w tchipe ya? Non chere m Wesley m pa gen pwoblem 20 mil dola che. M pa gen pwoblem sa. Li konnen sa tou. Queen nan pap bonbon peni m pa mande Queen nan peni e dezan m pral gen de m gite a Jameson ou antò pase m pap li kòment nou yo so a Jameson mwen vin pale yon moun voye Jameson voye live la bay Jameson oswa tag Jameson pou mwen wap di konsa lè w gade ex ou so sa vle di ou stil poste avèk ex ou yo ou stil poste avèm e mwen k kite w wap pran pòz atis ou pa gen yon fanm e pa yo k kite w e mwen k kite w. E mwen menm ki kite w? M kite w m pa bezwen yon dola nan men w m just di w konsa 5 mil dola m depoze w pou achte machin nan voye l ban mwen. Bò di m son lajan m depanse nan ou. Wen gran anpil. Kounye a m wè poukisa moun isit dyaspora isit p ap fè zèv avè nou menm Ayiti ankò. E kounye a m wè poukisa w p ap fè zèv ankò. Paske nou engra twòp nou menm. Nou engra twòp, nou visye twòp. An kounye a Blandine ap depanse pou ou gade ex yo ou tchipe? Aah ou gade ex li ou tchipe kounya Jameson. Ou tchipe lè konn ap lè konn ap kache kò al pale avèm bò kalòj paske anndan kay ou pa bon. Paske ou rete yon kote k kraze kounya Blandine genlè al Blandine genlè lwe nou kay pou nou. M konprann. Dprofet pa fè masisi ankò retire kòl ou menm m pap met tout boudal deyò non m vin pale de sa map pale a so kounya Jameson ou gen lajan ou avon Queen ki milyonè dil koupe mon chè di oh tout sa Betty konn ap fè mwen lèm pral nan studio Betty la Betty make sure ou pa pran moto paske ou konn di oh baby e atis mwen ye si yo wè map pran moto yap grader sou mwen oh kounya wap kondi Jeep Wrangler kounya so ou kite bliye ou kite ap tchuipe Betty. Oh! Kounye w ap kondi djip ou linga w ki ta bliye Betty? Ah monchè baz, fò w konn kote w soti cheri. Jameson fò w konn kote w soti. Ah! So lè w gade ex yo ou tchipe? Di queen ou an koupe yon tchèk bay Betty. Koupe yon tchèk bay Betty! Koupe yon tchèk bay Betty! Koup yon tchek bay Betty pase ou kounya e milio non e epa ou k gen lajan non e Blandine ki genyenl papa salop bon mwen menm Jameson Jameson anvanm mouri wap vin fè live sou Facebook pou vin mande Betty padon mwen menm Betty fanm machan Dessalines ki di sa anvanm mouri Jameson mwen fèt machan Dessalines mwen leve latibonit Jameson anvanm mouri mtande yo di w nan djab anvanm mouri wap vin mandem padon. An wè m pa janm wè m fèmen dyòl mwen, m pa janm pale anyen. M fin pran se kòb m prete w la, m pa janm pale anyen, m pa janm pale de ou. Moun poze m kesyon de ou, m pa ret sou yo. Nenpòt sa ou di m, m pa ret sou yo, pa vre? M fè respè, m pa ret sou ou. Tout kaka w ap fè, bòz yo w ap fè a, m pa ret sou ou, Jameson. So, tanpri wi, D-Perfect, lè w ap pale de èks ou yo, mete yon non nan de, cheri. Pase m konnen nou engra, m te konnen gason engra wi, but ou fè m vin konnen poukisa m pa vle ede moun ankò. Ou menm ki banm rezon pou kisa m pap ede moun ankò. Ou tande m? Èske ou tande m? Oh cheri, si w gen yon moun Ayiti ki ka fè papa m jwenn djòb konstriksyon, fè m konnen. Cheri, papa m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m pral nan stidyo, m poko gen kòb, voye lajan. So w bliye tout sa yo kounye a, pa vre? Just paske w avè Blandine kounye a, w bliye tout sa yo. Ou bliye tout ti mizè Betty te konn ap pase ansanm avè w, pa vre? Ou bliye tout! So kounya Blandine gen lajan li avèw kounya ou kitan bliye tout ti mizè Betty te konn pase avèw pa vre? Pasem konnen e avèm lap pale, pasem konnen kokorat la depi lèl fin renmen avè Blandine nan li panse son afè li ye. M ret m pa ret nan bòw, m ret avè madanm mwen. M ret avè madanm mwen m pa janm sou bo. M pa lè bon lè map fè live si w gade anba live mwen moun poze m kesyon de ou m pa reponn. Jameson chanje m gen tout sekrè w pa fè m kraze w nan etchamala. Konnen pi gwo sekrè w genyen ki ka fè yo mete w deyò nan etchamala Betty konnen l. Bat bounda w. Bat bounda w chanje moun chanje Betty gen tout sekrè w bat bounda w tande cheri. Bat bounda w map fè w retire w nan etchamala tankou tankou se w moun yo pat sonje menm. Bat bounda w. Menm si m konnen Shabba se w moun menm jan avè w li ye. Bat bounda w, m ap met sekre w deyò. Wè m poze m dousman, m pa anmède w. Tanpri. M pa anmède w non. M pa anmède w non baz. Tout moun konnen se lè m fin kite ansanm avè w, lè m fin kite, lè m fin kite w pou grapyay, pou ti visye, m kite w. E mwen k kite w. Fò fè pèp Facebook konnen, tout kote konnen se mwen k kite w. Ou fè tout moun panse se yo menm ki, se ou menm ki kite m ap pale kaka de mwen, wè m pa janm di anyen. M pa janm di anyen. M pa defann sa, mwen m pa di anyen. M kite tout moun ap panse. Tout moun di, oh m pa menm konnen w, m pa kwè janm rankontre w yon fwa nan vi m. Wè, m pa janm di anyen. Ou sanwont, ou visye anpil baz. Ou grapya anpil baz. Kounya ou wè Blandine ap fè sa l ap fè yo. Kounya ou panse ou fin rive. Ou bliye si dosye w nan men m. Ou bliye Sendomeng e nan men w dosye m ye. Bat bouda w Jameson. Bat boudaw Jameson. Bat boudaw. Telefon mwen an pral mouri Jameson. Map fè 10 minit ankò Jameson. Gade Jameson. Si e demon ap panse pa panse avèm ankò tande cheri. Pa panse avèm ankò pase son fanm son fanm kap banm dwèt kounya. Son fanm kap boure dwèt nan bouboun mwen kounya. Ou tandem? Pase ti bouw twò piti. Ti bouw twò piti. Chonje m gen tout sekrè w. Bat bounda w. Bad kiyès kap map fè jalouzi pou li e mwen k kitel map fè jalouzi pou li m kitel m pretel yon kòb m di pou voye kòb la ban mwen li di non olye l ta voye kòb sa ban mwen li ta mete tout foto toutouni m nan lari e lè sa mal nan pepnews m avili l m di pou l voye lajan m ban mwen kounya li fè fake paj monte kotel di konsa oh li te gen mennaj li bagay sa Jameson te janm dim sa yo Jameson m poze m. M poze m pa nan afè w. M wè tout kaka w ap fè sou Facebook la, m pa nan afè w. Tout buzz moun ap kouri yo wè m pa nan afè w. Sonje sekrè w nan men m. Sonje sekrè w nan men m. Bat bounda w tande. Blandine pa konn a ki moun li an afè, se mwen k konn a ki moun m an afè. Ou tande m? Se mwen k konn a ki moun mwen an afè. Blandine pa konnen w jan m konnen w nan. Blandine panse w, Blandine konnen D-Perfect. Mwen m ap pale avè Jameson. Blandine D-Perfect li konnen. Mwen map pale avè Jameson. Chanje dosye w nan menm che. Wè? M fin pale. Lè w ap pale cheri, anvan w ouvè dyòl ou pale de ex ou, kit se mwen menm kit se lòt ti dam nan m konnen m zanmi l lan. M vin zanmi n kounye a. Kit se de nou menm w ap pale, korije dyòl ou. Anvan w rive sou Betty, di Blandine, eh cheri, ti fanm sa te fè anpil m mwen wi. Ti fanm sa te achte poul pou mwen wi. Ti fanm sa te konn fè zèv pou mwen wi. An pou vin ouvè djòl ou pou pale. Ou tande? E Betty kap pale avè w. M tande w gen lwa. M tande yo di w sèvi ginen. Cheri m fèt latibonit m leve latibonit. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w. Map dòmi dòmi mwen byen rilaks mwen. Nan ti kay map peye a. Map travay di pou m peye a. M pa anmède w. Silvouplè pa anmède m. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w ka enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa prèt ansanm avè w. Ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Pase se yon ti bwa konsa w gen, ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Tout enteresant kaka k ap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Johnson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pa t ye. Tout kaka tankou mande maryaj tout bagay, m wè w ap fè kaka yo. M konnen yo, ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye lè w ap pale de ex ou yo tag non moun akiyès w ap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye m. M gen tout dosye nan moun dò. Ou konn sa deja. Tout dosye w nan sendomeng e beti k konnen l. Poze moun dò w tande. Poze moun dò w. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam nan devan anpil mwen wi. Fok Archi ouvè bouch ou pou di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa devan anpil mwen wi. Hum. M pa prete m ale, sèl sa m ka di nou, voye laj sa bay Jameson. Di Jameson konsa anvan l ap pale de ex yo lè l gade ex yo l tchipe yo. Ni mwen menm ni lòt ti dam li te nan ka ansanm avè l la. Nou te fè pou li. Ti dam sa, lòt ti dam nan, lòt ti dam nan ou fè lòt ti dam nan pi mal, ou fè yo mete ti dam nan nan lari. Bon mwen menm mwen kap koresponn avèw paske mwen nan peyi etranje. Ti dam nan pè moun dò mwen mpa pè moun dò. Tout sekrè w nan menm. Jameson! Jameson! Jameson! M site non w 3 fwa Jameson. M fèt latibonit m leve latibonit. Lè wap radote fè kòm, konn kòman wap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòm ou ap bat moun dòm ap fè tout tout zozo ou gen an pap satisfè blandine m konnen blandine e pou bòz li avèw ti zozo mwen gen nan moun dòm la paka satisfè blandine so bat moun dòm tande cheri beti vin pou ou beti vin pou ou lè wap pale m di w di a kiyès wap pale di a kiyès wap pale wi di a kiyès wap pale. Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè, chak jou m vini la, m byen rilaks. Tout moun ap radote, di sa yo ap di. M pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty, kòm m gen, kòm m wè, m wè w ap panse avè m toujou. Bon, mwen menm m pral gen dezi a madanm mwen, m pa sonje w. Tout kaka w ap fè yo, mande maryaj, tout bagay sa yo, tout, m wè se bòz yo ye. Paske kote w pral jwenn lajan pou w achte flè, pou w achte bag met nan dwèt Blandine? Kote w pral jwenn lajan sa a? Ki kote w al jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine? Ki kote? Ki kote kokorat? Ki kote? Kote w pral jwenn lajan sa? Sèl sa m ka di w, anvan w vin ouvè djòl ou, si e de betiz w ap pale anvan w ouvè djòl ou, di bòs ou a, kòm m tande madanm ou se yon bòs li ye, di cheri, ti vanm sa te ede m anpil ou koupe l yon tchèk. Ou tande? M pap pale avè w ankò. Dènye fwa m pale avè w, m pap pale de ou ankò. Ou tande m, Jameson? Dènye fwa m ap pale avè w. Ou vin, m ta tande w pase kwochi senpleman, m ap met moun dò deyò. Ou sonje mwen menm nan Sendomeng e mwen ki gen dosye w. Se mwen ki gen dosye w. So ti bagay w ap fè sou Facebook la pou Blandine ka antre w nan Florida ap bat pou l fè l. Pase a soun Blandine ou mennen w nan Florida, m konnen w pa prèt a Blandine ki ou menm. Ou renmen fanm wouj? Ou renmen fanm gwo bouda? Ki bo w? Ki bo w? Ou pa renmen anyen nan Blandine? Ki kote wap travay baz? Dim ki kote wap travay? Bon avan yè la gon zanmi ma tout ou avè Queen nan ki bòs la, avan yè la gon zanmi ou mandel pou dil sa poul voyou laptop ba ou, li ta pral voye se mwen k dil non pi kòl voyel. E mwen k dil non pi kòl voyel. Wap pran pòz wap mande Blandine maryaj. A ki lajan w achte bag sa baz? A ki lajan w achte bag sa? Fè tout moun Facebook konnen, fè bay moun Facebook resi bag sa. M vle w fè moun, bay moun resi, bay moun Facebook resi kote ou menm ki achte l non w sou li a. Koko w rat, kounya w ap pran pòz ou sou afè. Ou konn sa m ap di w? Di Blandine konsa. M pa gen anyen avè Blandine non, kòm m wè se e avè w li ye kounya m konnen w pa, m konnen w pa ka sipòte Blandine. Ti zozo w tou piti m konnen w pa ka sipòte Blandine. Sèl sa m ap di w, Anvan w ta vin pale de Betty yo, sa w ap pale a, pa kite non Betty soti nan fèy bèk ou, paske Betty te bon pou ou. Betty te bon pou ou. Anvan w vin pale kaka de mwen, di bòs ou a, di bòs ou a avè fanm ou yo a, di l konsa, ou konn sa k pase? Koupe fanm sa w yon tchèk non. Pase fanm sa te konn fè pou ou. Gras a mwen menm ki fè, gen moun ki pa t konnen w. Si m pa t al fè avil ou fè moun pou ou, gen moun pou jous kounye a ou pa t ap konn kiyès rele D-Perfect la. So bat bounda w Jameson. Chak si mwa m sendomeng tande. Chak si mwa m sendomeng tout dosye sendomeng ou yo nan menm bat boundaw. Bat boundaw. Bat boundaw. Ou panse blandine pa lanto nan florida bat boundaw. Bat boundaw sel sa map di w. Anvan w vin ouvè dyol ou pale de beti make sure ou di ou di fanm ou an ou di madanm ou an fiyanse w la nenpot sa l ye a di konsa koupe ti dam sa yon chek pase lem te nan moman soufrans mwen lem pat ka ma lem menm moto m pat ka peye ti dam sa te konn la mwen so pa ouvè moun daw pase tout sekrè m nan men w tande. Tout sekrè m nan, tout sekrè w nan menm. Ou konnen chak ti mwa m sendomeng. Ou tande? Anvan, non, nou panse e Jameson ki achte bag la, a kisa Jameson pral achte bag la? Kot Jameson jwenn lajan pou l achte bag la? M pa nan kont avè Jame, m pa nan kont avè Blandine, m ap vin pale avè nèg Blandine nan. Nèg Blandine panse ki son afè a, m ap fè l konnen, tout moun konnen l. Tout moun konnen l. E si Blandine ap anmède Mounda l, tout ti fanm li genyen l ap fè kaka yo nan moman an la, m konnen li toujou ap tèt yo, m ap fè yo vini la vin fè Blandine wont. Pase li panse Jameson avè l, Jameson avè l sèlman. M konn tout dose yo. Ni ti fanm New Jersey a, ni ti fanm Miami an, ti nonm ki fòt la ladan la, mwen menm, avè lòt ti dam ki Ayiti, lòt ki Sendomeng nan, n ap met ansanm, nou fè Blandine wont ki moun ou ye. Bat bounda w. Ou wè de do, bon se byen bon? Bat bouda li ye, tande. Bat boula w li. Wè m poze m sou w, atou nou vin fè kakò la nou fin pale m pa janm rive sou w, poze moun do w. Pase relasyon Guy a Blandine nan m ka kraze l non jodi a la si m vle. Avè pwouv mwen genyen m ka kraze relasyon sa so bat boun do w. Pase Blandine ap mete w anlè w panse son afè w ye. Pou mwen menm w ap toujou ret yon kokorat pase mwen k t ap ede w. E mwen k te konn ap fè tout bagay pou w tande m. M pa janm fache avè moun so fèmen djòl ou. Lè w wè Betty pa pale de Betty pa gade wout Betty. Pa gade wout Betty. On sel moman pou ta gade wout Betty sel si w ta vin Florida. Sel si w ta vin Florida. Ou tande pou gade wout Betty. Ou pa ka anso avèm ou konnen m gen tout dos yo. Bat bouda w Jameson! Bat bouda w mwen m avè lòt 6 medam yo n ap met ansanm. N ap fè menm Ayiti w ap kite. Bon w ap tèlman kite Ayiti w pral Sendomeng ou pral antere tèt ou. Ou tande sa m di w la? Chak 6 mwa m Sendomeng. Sel sa m ka di w. Ebyen timoun m ale. Make sure nou fè Jameson wè laj sa wi. Make sure Jameson wè live sa. Paske sèl sa m ka di w Jameson, bat bounda w. Ou fè tout moun parèt tankou w sot ti sinamye m t ap depanse lajan sou w. Wè m pa janm defann, m pa janm vin di anyen. Sa k fè m pa janm vin di anyen, m di w konn sa k pase? Sa pase li pase. Ki rezidans Jameson pral jere? Blandine pral bay Jameson rezidans? Bon, lè m konnen Blandine pral bay Jameson rezidans sa, m ap fè mwen m avè lòt 7 medam yo vini, nou vin lage dosye Jameson ba li, l ap drop Jameson nan yon minit. L ap drop Jameson nan yon minit. E mwen konn a ki moun Blandine ye. Blandine pa konn ki nèg li gen nan men l lan tande. Lè w fin kraze relasyon w panse li pral pran w ankò. M bezwen relasyon avè l. E mwen k kite kokorat la wi. E mwen k kite Jameson. Jameson pa ka satisfè men mwen k kite Jameson. Lè m fin kite Jameson, m te prete l lajan m di pou l ban mwen l. Sa k fè nou konnen mwen menm avè Jameson te konn pale e lè m prete l lajan m di pou l ban m lajan li pa vle ban mwen l, m al nan Pepnews m al fè moun pou li pou l voye lajan m nan ban mwen. M wè nou tout konn ap jwe m. Oh tifi sa lèd, ti sina tout bagay. Wè m pa janm konn zenyenm kenbe anndan. Jameson ou gen yon lòt chwa ankò tande. Ou gen yon lòt chwa ankò pou mete tout kaka moun dò nan lari. Tout kaka moun dò nan lari. Fè respè w. Ranse avè Blandine. Pase Blandine pa konn ki moun ou ye, mwen menm m konn ki moun ou ye. Restavèg, m konn ki moun ou ye. M konn ki moun ou ye. Pa kite non betiz soti nan fèy bèk ou ankò tande. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w, ou konnen nan Sendomeng resous nou, men kòman, e la tout afè w ye nan men m. Nan Sendomeng. Ou konn sa pa vre? Ou konn sa pa vre? Sèl sa m ka di nou, fè lav larijè jwenn Jameson, si Blandine fache pou jan m pale avè nèg li a, di Blandine pou l koube m yon tchèk, epi m ap sispann pale de nèg kokorat li a, de grapyay li a, gen nèg ki pa kanpe sou anyen l lan. Sèl sa m ka di nou, m ale timoun.